Ou pap viv santan Map viv santan so pa panse se sou 200 zan Ayiti ap gon nouvèl Ayiti mwen menm map viv santan Oh fòm pran yon ti pitit Ou pa pridan non Anpre François pito. Morvan anbalaj la wat de fòy la ak morvan nan ak manman morvan morvan nan ap bare bare ki fokò lap bare ki fokò mèd ti moun nou nan konta izo izo ap viv dark bagay yoo m te toujou di sa men gen de aksyon yo mwen k met pye m atè anvan men m pa voye nèg devan wè jan m jan an. Mwen se menm jan tout moun. Tout moun gen dwa panse sa yo panse menm paske yo tou wè piman an tèt. Sa se yon bagay ki parèt etranj. E jou m met piman an tè ankò nèg penitansye a range nou paske m pral travay pou nou. Bonswa. Mwen la wi nou pap rete twòp non epi ou nan rezon m pwan. Enben ok banm tou di w. Pase ou wè boujwa santi sa yo yap bay pwoblèm nan peyi a lontan. Ou wè mwen menm menm anvan m ta rive pran boujwa yo m tap pran m tap pran gouvènman anvan. Paske yo gen aksè pou yo rele tout kò nan peyi a vin bare nou. E yo gen aksè pou yo kite prezidan pou yo kite prezidan san sekirite pou yal bare nou anlè a. Sa vle di touye vòlè, kòmanse kòmanse pran gouvènman anvan oubyen nan menm tan nap atake gouvènman an tou atake boujwa yo. E m panse m panse nan mouvman revolisyon yo toujou bay ide yo men l toujou parèt mal paske se toujou pèp la k vin kanpe anfas yo toujou. Paske revolisyon pap janm fèt wè janmzon lan toutotan wè janmzon lan ta vle di toutotan boujwa ap manipile ti pèp ki gen aksè bò kote l la wè janmzon lan paske se youn nan re. Boujwa yo boujwa yo pa pase lòt kote pou yo manipile pèp la non e nan e nan gouvènman yo toujou pase wi. Ou pa e pa gwo manifestasyon kap fèt nan peyi a, jou pèp la ta anvi monte petyon vil, depi li rive yon kote manifestasyon an gen limit, sa vle di ayiti gen kote pou moun manifeste gen kote moun baka manifeste ladann. Bon, m panse anpil moun konprann, ou wè janm di lan? Pafwa tout moun ap di malerèz men m panse wè jan m di w lan ankò yo bay bilan valè bandit mouri men m pa wè yo bay bilan valè moun bandit tiye wè jan m di w lan sa vle di se pou moutre pèp la se yo nan rezon depi w manyen boujwa li woule a fason rapid w ap rave nan yon machin kòb yo ba yo nan yon ti katye tou prè w la rapid w ap tande katye a si l pa t gen bandi wè l vin gen bandi kounye a paske depi w nan nivo w nan nivo tiye se bandi. Non men, pi gwo bandi peyi a, se nèg, se nèg, se nèg ki kenbe gouvènman an otaj wi, ki anpeche peyi a fonksyone yo wi. Bon m panse bagay yo kòmanse bagay yo gen pou fèt je pèp la gen pou klere enpi m panse bagay yo bagay yo ap fèt m panse yon lè men nou wè jan m di w lan m panse yon lè peyi a ap nan men pitit li moun ki gen konviksyon pou ede peyi m panse sa. M ta renmen sa. Edouard ou konnen pap kenbe w twòp men m gentan wè se travay medya wap fè epi m pat ka pa pran w paske m wè sosyete bagay bòt ou konnen epi mot Bon fèw m ok. panse tout sa ou di an rimè si yon moun di mwen zòn kanapevè jan lap kouri an sou bay yo just menm mwen lakay mwen epi mwen m pat janm deplase fè okenn kote m panse sa se sa ou se rimè jis pou yo fè view. An enben ok pase mwen menm jou boujwa santi sa ou tonbe nan peyi a moun ap pran w souf pase menm kon nèg ta chwazi fè biznis nan pwòp peyi w ou pa kapab paske menm ke w ta aletranje ou ta fin redi ou ta vin di w ap envesti nan peyi w ou pa kapab pase peyi a gen mèt ladan l menm nèg menm nèg menm nèg y ap di k bandi nan peyi yo pa mèt peyi a vre. Non monchè bon tout moun wè tout moun wè sak rive la sak rive la m panse nèg sa yo ou wè nèg sa yo nenpòt sa yo vle fè nan yon moman yo ka fèl sa vle di yo pa vle fèl. Oh nèg sa yo pa gen limit bon nèg yo touye prezidan nan yon peyi kisa yo ka pa yo pa ka fè ankò si yo touye prezidan epa pèp la Epa epa pèp la ti pèp la e maspinen ap maspinenl li mache souli lè lide yo diyo wi. Bon m gen presyon jou bagay sa nèg yo rele mèm apena wi mèm apena penitansye pou moutè wi. Enben Sa vle di ou wè aksè nèg yo gen se nan gouvènman an depi ou bloke aksè yo nan gouvènman an Avan yo mache sou fyèl yo epi fin a dosye sa. Non, m panse, m panse gouvènman pral kaba e pase revolisyon an pap kòmanse san nèg penitansye yo. M panse revolisyon e la l ap kòmanse, gen de bagay nou pral kòmanse, de bagay leta. Paske nèg sa yo, kòm yo vle vire peyi an tèt anba epi yo demontre se yo menm ki se yo dat. M panse la si ti si ti jèn a zam nan men yo la m panse yo menm depi yo ka chwazi ini yo ka fon lo bagay jan tout moun konn di l m panse yo la wè jan boujwa ini yo menm si yo vle ini yo dayè imajine w tout moun ap pale de w bay de ti makak ou pa panse Boujwa mèsenè mesye nèg sa yo pa panse mèsenè yo ye yo peye lajan vin bay avle di wè nèg sa yo menm avle di depi yo di yo pap kite w baw lajan ou pap kite w avle di menm panse Enben ou lè si lè si mwen menm mwen menm mwen menm jodia m paka jije ti makak paske lè lè pou Jovenel te mouri e te mèsenè ki te antre nan peyi a m pa kwè e mwen menm avè w ki te antre yo. Lè mèsenè te antre nan peyi a pat menm avè w ki te antre. Ti makak pat menm konn bagay sa menm e pran l pran l nan nouvèl menm jan a tout moun. Sa vle di m pa kwè ti makak se li pou yo ta jis jije jodi a. Yo gen pou yo jije nèg ki fas yo pa janm parèt la. Se men yo k ap fonksyone men fas yo pa janm parèt. E nèg sa yo pou yo jije. Paske yo fè plis moun nan peyi a. Men m panse m se sèl nèg a zam nèg sa yo nèg a lajan pi pa renmen. Paske menm jan yo pa renmen mwen m pa renmen yo tou menm paske m gentan wè sa fè m toujou ap pale de yo paske m gentan wè nèg sa yo poko ekip sistèm menm lè yon moun met pitit ou lekòl epi w al travay a pitit nèg sa yo met pitit ou lekòl bay frekans se te pandan pitit m bay Mwen sensèman sensèman ou wè jou m ta wè Tèt boulos, tèt brant, tèt maksen, apèd nèg sa yo pi koken nan pikèt, yo koupe yo mete nan pikèt e tap pi gwo plezi peyi a. E lè sa, e lè sa tout fòs peyi a ta pral yon sèl kote. M panse yon gwo revolisyon kap fèt se kont boujwa l gen pou l fèt lè sa non nèg sa yo pap epanye m panse lè sa jan ti pèp la pran lari an m panse Jou ti pèp la pran lari kont nèg sa yo piga pase yo pral pase pi byen ke yon moun ou wè gang yo an paske pèp la menm lè pèp la visye menm pase pèp la gon lè poul revòlte paske sa toujou fèt pi Depi aprè depi aprè lanmò Jovenel Moïse je pèp la vin kale wi. menm ke se pa yo tout wi men gon pousantaj ladan yo je yo kale. Yo geda pa vle aji pou kont yo, men depi yo gen yon gid, depi yo gen yon moun kap gide yo nan bon direksyon an, yo pral fè sak sipoze fèt la. Ebyen yo Manno m kite w wi paske si tout fwa ou ta vle pran lòt nèg wa pran l. Non ou konnen ou konnen je sou. Nèg gen lantrenn. Tèt frèt wi. Mesye ou konnen dabitid mwen menm ansanm avèw nou toujou pale bagay tankou nou toujou pale avèk pè. Ou konprann? Nou pa janm nan nou pa janm nan diskisyon pa vre? Yeah. Men frè, m ta renmen konnen vrèman menm. Èske sa m tande yo èske verite yo ye vrèman? E sa kap kouri sou rezo an. Bon gen plizyè bagay kap kouri sou rezo an wi. Gen moun ki di nèg mwen mouri, gen moun ki di m kanapevè, gen moun ki di. Non Yo mwen di menm anpil m pa m pa nan di w kanapevè paske m gentan konnen w pa tap janm kanapevè men eske vrèman eske nèg ou yo ye vre frè m? Bon mwen pa mwen rekonèt nèg sa yo trè lontan men yo pa vrèman nèg mwen non paske tout nèg mwen yo avèm la wi. Monchè, an tou lè ka frè m, m ta byen kontan sa paske mwen menm m pa gen pwoblèm avèk youn nan nou, m pa gen pwoblèm avèk youn nan nou mesye m toujou di nou sa sof ke sa nou direksyon nou pran m gen dwa pa renmen l, m gen dwa pa renmen l vre men m pa gen pwoblèm avèk li. Plizyè moun preche nan bato pasyèl moun pase chak moun gon chwa wè janm jan lan sèl sa m gon vye liv mwen toujou ap li ladan ki toujou konfonn mwen li moutre m li moutre m tout moun gen pou pase yon sèl kote pa lanmò wè janm jan lan liv sa m gen pou m mete l atè pafwa gen dwa e li k fè m ba kwayans wè janm jan lan e sèl mwen k ap mouri. Monchè, e la m vle vin ansanm avè w. E la m vle vin ansanm avè w frè paske mwen menm, mwen menm papa, m pa kache di w e nèg kanapevè m ye, ou konprann sa m di w la? Nèg kanapevè m ye frè. Sa vle di mwen menm, blòk la, blòk pa m lan mwen menm, si e pou m mouri pou li m ap mouri pou li men afè bagay pou tande vin cho a frè m, m p ap janm aksepte sa. Fò m mouri pou l, Fòk ou konprann sa m, ou konprann sa m di w lan frè m? Fòk m mouri baz. Yeah, yeah, yeah. Sa vle di, ou gentan kanpe la pou w kanpe nan menm sans avè m pou jere blòk ou. Lè sa a Frè m kanpe sosyete nan ap menm fè sans w avè w mal. vre frè. Wè jan m di w lan lè sa a sosyete ap fè w mal, prefere wè jan m di w lan menn. Men m panse w ap tande live la lontan, ou tande deba m te fè ak frè an, ou wè jan m di w lan? Fò se pa yon bagay, se yon bagay m okouran, se, ou wè jan m di w lan frè? M panse Kòm son nèg depim kòmanse batay fòm batay men mpase sete mwen mpase wè janm jounen fini tou lèsa mtap gentan rekonèt ou mtap gentan konn se ou menm ki prè pou mouri pou blòk ou mpase ou tap mouri epa wè janm diw lan men sesa fèm sot di talè a mbyen kontan ou bay bilan bandi k mouri men ou pa bay bilan pèp ki mouri se enpòtan. Bon mwen menm Sa e sa w di frè m. Sa se sa w di. Mwen m pa gen pwoblèm ansanm avè nou men sof ke mwen menm m toujou di sa menm. Non monchè, sa m di w la, sa m di w la m pa di li paske ou pa konnen m, mwen pa konnen w ni tou nou p ap kreye konfli. Ou wè jan m di w la, menm lè youn ap pale de lòt la e kaka n ap pale ou konprann. Paske youn pa konn lòt vrèman. Men ke nou pa ta jan frè a sot di w la, li pa ta, nou pa ta renmen yon konfli kreye ou wè jan m di w la. Men antan ke yon nèg ki pa gen, mwen menm. Sil vini poul fèt, sil vini poul fèt, konnen lap fèt. Non, li pap fèt, li pap fèt, paske m bay konnen tou, ou wè janm di lan, ni tou zòn sa pa zòn mwen, ou wè janm di lan, li pa gen okenn enterè poul fèt, ou konprann frè m? Sa vle di m panse tout nèg vire blòk yo, zòn di w lan sèl sa, ou wè janm di w lan menn? Enpi m pa konn se nan Pase jan ou bay la ou pa nan kan boujwa m panse ou se yon moun kap fè efò menm jan ak tout moun ou wè jan m di w lan m panse lè sa m panse jou revolisyon an kanpe nan blòk ou dan enpi pou n goumen kont boujwa yo depi w wè gete ou kòmanse fè l. Ebyen m dakò ansanm avè w wi frè m. Ebyen good show tèt se kanni. Bonswa. Yo cheri banm pou ale paske live la pa live fi. Ey gran frè moun nan te gen moun ki konn vin goumen avèm epi m di yo yo yo yo sa w gen menm bon konnen m ranse men m toujou bay men m pa konn goumen non men pigaw bat men non men nèg a just ale men nèg pa konn bat mwen men paske m toujou cool. Yo patizan. Yè jòf fè mwen w la lontan jòs. Wi wi mwen t pale avè w ou konprann mwen menm bon map di w bonjou gran bonjou yè yè gran bonjou mwen m pa pè m pe montre tèt mwen e pa yon pwoblèm ou konprann non pa yon pwoblèm non tèt fèt tèt fèt. Map pale avè w ou konprann mwen menm map viv nan peyi etranje. Ou konn ki pwoblèm mwen? Mwen gen nan peye. Pwoblèm mwen se ke pandan vakans tout moun ap pale de peyi yo, yo vle al nan peyi yo, mwen m paka di sa paske bagay la rèd laba menn. Bagay la rèd laba man. Jan nap viv la pou mwen ou menm wap pale de boujwa pou mwen w son boujwa gad kòman wap viv Ayiti menn. Gad kòman w ap viv menm sòlda avan w pa gen nivo vye w. E nèg yo k moutrem bèlte menn. Sòlda k avan w pa viv tankou w. E pa esperyans mwen menn ou wè janm di w nan menn sa vle di se nèg yo k moutrem bèlte m fè bèlte men e pa vrèman esperyans mwen. Non men sa m vle di w sòlda k avan w map di w yon bagay sòlda k avan w Sa yap reve yo menm hein yo pa gon vizyon pou peyi a petèt ou menm ou gon vizyon men yo menm sa yap reve se pran plas ou pou yo jan w ye a ou son modèl pou nèg yo donk bagay la lwen pou l avanse menn. Bon ou konnen tout moun gen chwa yo tout moun fè chwa yo moun pa fè chwa tout moun menm mwen menm tou ki la tout moun menm lè tout moun konnen gen moun ki gentan konn nan ki kondisyon lap mouri tankou mwen menm E m panse rèv mwen mwen menm se te menm lè m pa la wè jan m di w lan menn pou sa m pou sa m fè rete paske depi w fè mal l ap rete li fè byen w ap rete wè jan m di w lan menn e m te toujou e m te toujou malgre Tout moun gentan konnen li, m panse m te toujou vle diferan, parèt diferan menm lè yo t ap pran yon bandi depi an 1900 konbyen, melanj sa a demen pou m parèt diferan ke tout nèg sa yo. Men m vle sa fè m sèl toujou. Mwen menm, ou konnen m ap pale o non de tout moun ki aletranje man, rèv nou lè vakans ap rive se peyi nou pou nou wè man. Se peyi nou, la nou pa ka rantre man, pase gen twòp bagay k ap pase nan peyi a. Bon nou panse sa, anpil moun konprann sa, depi lè prezidan Jovenel mouri peyi an tèt anba. E desann peyi a ka desann e pa monte lap monte non paske medya mwen mwen la France mwen m pap manti w mwen mwen la France e la France pale anpil bagay mal de peyi a se ki fè ke menm si yon etranje ta anvi rantre li pap rantre Li pap rantre gen trop bagay kap pase la ba menn gen trop bagay kap pase menn fò nou gade kijan nou ka fè sa m konnen se difisil men ou ka Ey ey m panse gen anpil bagay ki konn pase gen anpil bagay ki konn di m panse yon bagay ki pase ki pa bon pou imaj peyi an ki vizyèl m panse paske li pa fasil. Pou mwen wè janm sou lan pafwa yo konn wè menm nèg yo pran polisye yo fè video dis dat demen m pou wè sa vle di son koutim wap wè jan yo fè imaj nèg yo sa vle di wap toujou wè son koutim e imaj sa yo k toujou parèt lèd pou peyi an but Mwen menm se pou wè pou wè pou mwen m pale avèk yon gwo gwo gwo gwo gwo tèt pou mwen w son gwo gwo gwo gwo bòs e bon m konnen tout sa map di w yo yap difisil Paske gen yon bagay yo konn di w bay kou bliye pote bak sonje si w gen zam nan nan men w wap kontinye kenbe zam nan jiska lafen paske lè w depoze zam nan pèp la ap tann ou menm kant ou te konn fè mal oubyen w te konn fè byen sètadi se yon sitiyasyon ki vin rive ki enpe kòman dir sa. konfliktyèl ou konprann non men menn pwoblèm nou peyi a pap kapab avanse sou wè ayisyen pa kapab al enjoy kò li nan peyi l mwen m ta renmen rantre m ta renmen rantre nan peyi m. Epi gran frè gran frè m panse gade yon se atak ki fèt sou kanapevè m panse yo pran responsablite just pou fè l m panse nan moman mwen pa di kounya men pase pa gen yon gouvènman stab. Men m panse nan moman nèg yo vle fè peyi y ap rejwenn tout moun pou yo fè peyi a avè tou. Bon pou mwen nan bagay kanapevè a anpil inosan dò mouri. Anpil moun, 14 nèg yo anpil di yo moun. touye an, 14 nèg yo di yo touye a e pa 14 bandi. Pa ka gen 14 bandi nan yo. Paske Ayiti depi yo di bare vòlè tout moun vare sou ou tankou kochon. E bon ou gen de imaj map gade genlè e moun ki gen pasaj yo se san wont but ou konnen Haïti m panse bagay yo fèt brèf tout moun ap pale yon sèl bagay la m panse lè bagay yo poze tout moun tout moun ap wè vrè viktim yo m panse menm polisye viktim pami pèp ou wè jan tout la wi se tèlman son bagay yo blofè. Son peyi tèt anba men gade kagoul ou menm gade kagoul ou paske kelke swa sa w genyen an menm si w fè l nan mal ou nan byen men l kapab fon byen pou pèp la men fòk nou panse diferaman ak sa nou genyen paske w gen sòlda k ap sèvi w ki mal m panse e pa tout sòlda w ki byen. E pa but m panse tout sa yon moun fè sitou sa se tankou m te pale ak mwen vann nanm mwen kay djab m panse yon moun ki vann nanm li kay djab li konn konbyen tan lap viv e li gentan konnen wè janm jou nan fòl viv byen pase depi nèg la te antre la se ke wè janm jou lan kan menm menm moun menm moun kap travay nan faktori toujou chache yon mwayen de viv byen pa fòseman se yon nèg ki riske vil chak jou Chak lèl pran lari wè janm di w lan m panse m panse m panse li parèt nèg sa li ka viv nan nivo li ka viv nan sans li vle paske se li depan de tèt li li pa depan de moun. Lèm di w boujwa e paske mwen wap byen pase wi patizan pou laba la ou nan limyè laplipa de moun nan fènwa. Ou konprann non? M fè lakay mwen pou pa gon rezon pou m soti so kon m live la so. Non men jan w tap viv la nòmalman e konsa pou tout moun ta viv nan peyi a pase nou gon bèl peyi mesye. Nou gon bèl peyi mesye. Tout moun ka viv konsa e. M panse leta fò e leta k pou ta konstri wè janm di lan leta kite moun yo konstri pou tèt yo twòp gen de responsablite leta pa pran yo se moun ki konstri pou wè m panse gen epa tout moun e pa tout moun mwayen yo ap pèmèt yo viv menm jan e m panse leta se li k ap bay moun kay l ap bay tout moun menm kay w ap viv kòman tout ayisyen ta sipoze viv pase nou gon bèl peyi mesye si w wè peyi a delòk Peyi a ap byen tounen men tout zam sa yo kap tounen nan tout peyi gen zam wi kotem ye a gen zam tou wi men zam nan anba chal men ayiti menm zam nan li menm zam nan epa bon bagay la ou konprann non pou mwen pa egzanp mwen menm mwen avi pam pa rapò a sa kap pase la ba Ayiti se pa gang ki genyen se milis mwen m ka ale pi lwen pou mwen se terreur se terrorisme pase gen anpil nèg kòm si kap trouble ti machann yo anba lavil gade kòman wap viv oh ou son gro bòs nèt menn menm mwen ki nan terre dèyèm pa gen sa lavi a gade tout bagay ou e marbre. Ou konprann non? Men se konsa pou nou ta viv man. Nou se premye pèp endepandan man. Nou se premye pèp endepandan. Nòmalman tout Ayisyen te dwe ap viv konsa man. Ou konprann? Tout Ayisyen te sipoze ap viv konsa. Men le pwoblèm se ke peyi a pa ofri moun anyen, si ken de pou ete ap rive tout afriken pwal lakay yo, mwen m pa ka al lakay mwen, mwen m ta renmen vin lakay mwen m poze trankil. Yeah, m panse sa ap fèt wi. Ey kote Ou Cleon konnen yo? mafya gen mafya tout kote wi men pa gen mafya Ayiti pou mwen e peyi k pi mafya nan mond lan se nou ki gwo mafya paske nou gen grenn nan bouda nou. Nou gen grenn. Nou panse sa e sa fè wap wè sa fè wap wè nou toujou stil pridan pou nèg pa fè bòt sou nou sitou laprès pase nou konnen a chak fwa yo fon bòt sou yon grenn nan nou nou panse grad nèg a moute pi wo pase nou pa osi fasil ke sa pase ba paske m panse gen de sòlda nan mitan nou chak grenn nan yo vo 10 merens Sè ke yo antrene nan se mwen se bay pase chak gen menen chak gen nan yo vo 10 men yon ti. Yeah byen ap ede. Monchè m salye w men kòman kò a ye? Nou konnen nou pap ret twòp non ou konnen kesyon lanbe rapid. Yeah e sal ye mwen menm lapè m ta renmen fè emisyon paske mwen m paka wè non mwen menm yo paske mwen m anlè a m tou non mwen menm mwen mwen pa just wè jan m nan menm sa vle di mwen pa yon moun ki aktif nan batay sa sa vle di anpil moun panse sa lè fini tou wè jan m di w nan. Anpil moun panse sa men pa aktif paske m panse gen de batay m panse se mwen ki tap la wè jan mzanmi pam yo met apye m panse sa m bay bay sa just panse tout bagay fini tout bagay poze se sak fè m just fè live lan pou moun yo pa panse yo an dout paske yo di m nan zòn nan gen de bagay ki ka fèt m panse sak fè m fè live lan pou m di moun yo m lakay mwen paske m pat janm nan zòn nan epi m panse pou tout moun kè fèt. Mwen renmen sa Mweek fè refize gen lapè. A vle di, Nou Nou gentan met nan konnen tèt pa nou otomatikman menm ke nou fè lapè, a vle di la lapolis ap ap toujou kanpe devan paske ou gentan chwazi gen mèt zam e se le moman nèg yo pral atake ou. Wè sa m di w la? Yo pa Non, pase nan tèt nèg just la nou nou si yo nan zòn nou konnen nou Jefferson-Leclerc. konn reyalite nou konn reyalite sa deja epi ou konnen. M panse e pou plis pou plis moun ka wè just pou moun pa al fè tèt cho paske wè jan m di w la menm. Sa vle di lè w di yon moun frajil, m panse mwen menm depi m ap mache ou mèt panse m gen bonm sou mwen pou m esploze tout zòn mwen ye an, si tout fwa m ta pral mouri. Ou wè jan m di w lan? Sa vle di m panse gen de bagay pou moun yo pa met nan tèt moun yo, ou wè jan m di w lan? M plis dat. M panse nan moman bagay yo t ap fèt lan ou fèt epi m panse tout moun tèt frèt epi e konsa men depi m fè yon bagay li fini tout bagay fini sa rèt la. Mwen panse nèg yo te ka fon jan tankou lapolis yo m pa di nèg yo gen tò non nou pa bay tout bagay gentan kon tout bagay gentan konkli deja okontrè wap wè nan zòn pòtay lan la epa polis ki nan cha yo m panse si DG ap mennen enfòmasyon e pou l enfòme pou l konn kiyès ki nan cha ou wè jan m di w lan pou yo tèt frèt ou wè jan m di w lan wi paske m plis renmen konn lè m a moun m ap batay paske m ba nèg kanapevè m ba wè rezon ou wè jan m di w lan menm Kòm sa ke fè wè jan m dou lan epi ke sa ret la wè jan m dou lan men men m pa janm dèyè sa kap fèt yo wè jan m dou lan se sa ka rive non m site men m pa janm dèyè sa kap fèt yo paske m pa vle pou moun yo an dout panse m nan yon zòn ou konprann pou moun nan mal dòmi pou moun al kite lakay yo men m jis chwazi fè live lan men m pap rete twòp men w konnen. An bon ok pa gen cho non menm. Yo. Tout sa moun nan fè fòk te gon rezon pou sa. Mwen menm m pa pral di anpil inosan viktim paske gen anpil moun m wè y ap mete nan lòt san m pa vrèman rekonèt yo. M pa vrèman rekonèt moun sa yo. An mete priza dèyè. Priza pa ka rive depoze l sou sa se poze l sou. Nou pa fè gran deba, nou pa fè gran deba e pi nou pa se mwen vle tout moun konfye mwen la kay yo paske pou li men kap kouri depi maten, depi kilè. Mèsi tout moun sètifye m lakay mwen epi m panse tout nèg ki tap mouri tout mouri tout sa ki tap vini tout vini m panse pa fè tèt cho m panse se te yon match li te ye tap gen ale tap gen retou m panse m tap di sa se ale a epi m ta di m ta di w tann retou a. Epi sa n ka di? N ap vin pran san n yo. Tèt frèt tèt frèt Mesye yo ki t ap kouri alè te kouri anpil vre nan mikwò kay la Enben m annou pran bal Banm kakout silvouplè Annou tèt frèt Bay la vini ka ou li mwen li men mwen eh li men mwen lè sa wap ka etandan nan pase m bal voye kamera la ba an sa vle di sa gen problèm ou pa pran yon bon priz hein bon priz la gon priz nan frijidè a hein nan frijidè nan ba. Me ebe sou jan bay moun yo eva pap ka sa ankò vre sinon pon fil pou maril pon fil pou maril lap fè sipòte desen an pa pase dèyè dom non ale sou map mouri a santan map mouri nan moman m gen santan epi. M panse nan moman m gen santan epi Eve m gen lide lache nan bay lòt epi ti w ete annik mete on bay sou li l ap rete w a bezwen peze l bay on bagay gen sipò fè san pran pou m kalkile tan m e a fò m mete nan m di w pa pase dèyè do m ya li fè m tout kay la e miwa kò w fè pa parèt la tout kay la e miwa fè sa w ap fè a pa lòt bò la men jere bòs la epi l anlè. Yo menm. Yo gen lè m bezwen pou achte menn. E pa nou k ap pati menn. M bezwen la ba yo kòb wè m chire paspò menn. Ki gen nenpòt 5 viza sou li menn. Psst. Ooh. Yo desann tande. Ou djab swete mwen long vi a mwa. Ou. Mwen pa kwe mwen viv santan mwen bon di. Ti mesye fòn poze ti mesye nou twò cho. Yè ti mesye pat pose pat pose ti mesye. E pou yon sandwich mwen. Yo nou di tout moun tèt frèt, tout moun gentan konn kijan Manno ye deja, ou wè jan m sou Manno So m panse m se sèl nèg Kòm mwen menm etan. Mwen pa chwazi goumen wè jan m di w lan dayè tou mwen panse si se te mwen menm mwen t ap desann nan yon zòn m t ap gon kout men m bal goumen wè jan m di w lan e rès la pa t ap sou mwen vre m paske mwen menm pou mwen mwen menm lè m konn al nan yo kòm nou di m kanapevè just m panse kanapevè sa a tou siyen non m wè jan m di w lan paske yon bagay m pa t konnen jis nou apwopriye m avè l.